Pote bòt bwesye blan pou debakeman fèt nan peyi dayiti Se yo menm Yo pase pa meksik pou yo konnen e Meksik son ti jan li plis klòz avèk peyi dayiti nan de fason e de fason kòdyal Yo pase pa meksik pou nou pou yo kapab fè detay sa E nou wè Nou poko tande sa Maxwell manti sou sa paske yo di yo li te Canada li livre selman 3 blende e ki pa menm adapte. 3 blende sa yo livre a blende yo pa menm adapte avek jan yo te mande kondisyon peyi a e yo pa gen sesi yo pa gen sela yo manke yon pakèt pyès yo manke yon pakèt detay se kounya yap voye moun pou al eseye aranje sa 3 grenn sou 18. Eske w wè peyi sa yo eske yo vle pou ou menm ou ta sòti pwòp tèt ou nan. Sitiyasyon sa? Hein? Eske peyi sa yo ap dakò ou menm nan zòn sa la pou yo ta ou ap byen pase? Medam, mesye, nou menm, oditè Union 109 TV yo, fò nou kale je nou pou nou pale. Fò nou pa neglije pale enterè nou se nou k pou defann li kèlkeswa kote w ye nan travay, lakay ou whatever kote w ye a enterè pèsonèl ou se ou k defann. Ayiti sipoze defann enterè pa l tout la. Eske Ayiti gen kapasite pou l defann enterè l nan sitiyasyon sa paske